Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou pote anpil enfòmasyon ba ou nan kad emisyon sila epi a la fen de sèt emisyon eske se nou ki alon relanse sèt polemik non panse ke pa bliye gen de moun la ki an konfli youn ap veye sou lòt se kòm si m ta kapab di e se yon veritab bing bang jounen jodi a la sa atake demen si dye ve allait même les contre-attaquer, c'est, on kapab dire, un duel à distance entre Morvan, puis Edwin Daniel Zeni, l'ancien sénateur Edwin Daniel Zeni. Mais il se trouve que Guillaume proche Edwin qui lui-même ta impliqué nos question de drogue, et ça fait plaisir à John Colem Morvan. Allez, c'est parti pour votre émission. Directeur Académie Police, Rigo Harrington, Limourina après-midi, vendredi 25 novembre 2021, non... Zòn Akademi an, wout Frère, nan komin Petyonvil. Komisè divizyonè sila, se endividi ki touye li, nèg ki gen zam nan men yo. Donk, nèg sa yo te menm gen chans pou pati avèk machin enben komisè sa te abò li. Tèt chaje, bagay la vrèman, vrèman difisil. Daprè pòt pawòl pnh la, Garry Derosier, chofè viktim nan, e twouve li pou kwè li la nan men bandi yo. En tant que directeur académie police, Rico Harrington était chargé question formation cadre intermédiaire à supérieur police nationale d'Haïti et non formation aspirant policier. Avait dit les pas question question aspirant policier. C'était supérieur, intermédiaire, supérieur, police nationale d'Haïti. C'est un coup dur. Ben oui, pour la police. Li mouri alòske li tap prepare seremoni gradyasyon setyèm kowòt komisè polis ki ta dwe fèt 22 desanm kap vini la, daprè sa otorite yo nan lapolis fè konnen. Tankou jan Ti Junior mouri pou bandi yo, se plis ke yon kou di pou peyi an, pou lapolis paske sa sèt en kadr de la police nationale d'Haïti ki a ete tiye par des hommes armés. E kant je di des hommes armés, poze tèt ou kestyon pou di nan ki zòn li mouri, zòn akademi, zòn sa a ki yès ki chèf gang la dann, se Vitelòm. Se li menm ki epapiye sòlda li enpe partou nan tout blòk sila. Blòk Pènye, e yon bon pati nan Petyonvil, Taba, tou sa. Ebyen finalman, ou ta kapab di komisè la li tonbe, Se nèg sa yo ki manje komisè la. Videyo, deja viral sur les rezo sosyo, pou gade pou wè komisè la kap benyen nan san li. Mwen m panse ke gen yon lè kap rive pou ke de polisye ki yo menm nan kole dèyè avèk bandi, kit gwo bandi, kit ti bandi pwèl pete, ebyen n ap oblije rive nan yon moman pou n kapab kanpe nan kan nou. Paske ou pa kapab fè pati de yon enstitisyon bandi ap touye. Polisye chak jou nan lari an epi ou menm ou kontinye ap bay bandi lamen, ou kontinye ap anbrase ak bandi, ou kontinye ap travay pou bandi. Menm Vitelòm sa a, gen enfòmasyon k ap sikile kòmkwa genyen de polisye ki sèvi de eklerè pou Vitelòm. Ben se grav, se grav antouka komisè la se yon gwo tèt Peyi a pèdi enstitisyon polisyè la li menm li pèdi. Pandan map pale la gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen kòmkwa nèg kanaran yo frape yo pran yon kamyon wi. Nèg yo pran yon kamyon. Enben nèg sa yo nou konnen se konsa nèg yo frape li se pa fòt nèg yo. Ou konprann se pa fòt nèg yo. Mwen m just padone yo paske pwoblèm nan se otorite ki pa gen nan peyi an. Nou poko deside pou n rezoud yon seri de pwoblèm. Paske, ekoute, kant ou gen yon peyi, ou gen yon kò polis ladan l, ou genyen kèlke nèg ki nan lame a ki ladan l, ou gen posibilite pou kapab deplase sou yon veyikil, pou ta di, blende. Poukisa lè gen yon operasyon, pa kapab genyen yon operasyon ki dire 3 a 4 jou san pran souf. Humm tèt chaje nou poko nan nivo sa se sa kap bay pwoblèm antouka nèg sa yo fòm di nou byen kanaran fòk nou evite zòn sa depi jedi petèt ke yo pral pase nan yon lòt lojik men depil fè jedi tout ti krab kanaran mòde tout ti bandi pwèl pete frajil Paske pa bliye nan tout baz depi weekend rive weekend se weekend. Samdi swa fò nèg yo dòmi bèl pou dimanch maten pou yo leve bleng bleng. Fò nèg yo kapab debarase boutèy nan samdi swa depi nan vandredi swa pou kapab anbarase tèt. Eske nou konprann? Sa vle di aksyon ap poze depi vandredi, samdi aksyon kontinye ap poze epi sa w tande a la samdi swa tout nèg opilan Tout nèg ap fè fèt, c'est la fiesta! Dimanch maten wap wè tout nèg leve, yo kòkòy. Sa vle di dimanch maten nenpòt ti bebe mèt pase sou wout la, anyen pap rive. Donk se pou m di nou ke fèt atansyon a vou paske ben sè jan la yo pa padone pèsòn. Ok! Lè wap antre nan batay, fò w konn kòman wap batay. E lè wap antre nan batay fòk ou trè malen. Jan bagay la nan peyi a la m ta kapab di Se youn ki pou touye lòt an atandan ke bagay la li rezoud. Fòn di ke gen de twa grenn moun ki mouri o nivo de Lasalin, Tokyo. Mph. Paske bagay la te yon ti jan mare yè, menm si se te yon pseudo atak, men il fallait faire quelque chose pour demontrer que c'est pas moi qui suis à l'origine de tout ça. Eske nou konprann sa m di a? Se pa mwen menm non lè m di moi. Men pou konprann ke kòmsi, bon sa ki fèt la. les membres de l'équipe ne sont pas d'accord et yo pase à l'action. Comprenez bien. Donc, nan sans sa gen moun ki mouri paske gen video ki vin jwenn mwen, gon sitwayen kote ke e fanmi li ap kriye pou li li atè a lap benyen nan san li. E pi, se te anpil bal ki tap chante yè o nivo de blòk la salin, blòk tokyo a. Moun ki anba la vil, fò ou mete kran anpil pou pran moto pou kapab sòti anba la vil sou pral site solèy wap fè wout nasyonal, wap moute nan lòt blòk yo. li te parèt vrèman difisil. Men, fò m di ke lè w al lekòl ou bandi, ou gen plis chans pou w reflechi. Èske w konprann? Ou gen plis chans pou w trè malen. Men lè w pa t al lekòl, li difisil pou w kapab gen kapasite pou w reflechi. pou wè pi lwen ke bouch ou, ke nen ou. M vle di sa se konsènan Ti Junior. Ti Junior t ap mouri, li retounen mouri ankò. Dayè, m pral pèmèt ke nou tande yon voice, e se te ra fwa Ti Junior te pran lapawòl, nou sòm an septanbre 2022. nan moman nèg yo te bloke Varreux, Ti Junior sèmante menm jan avèk lòt ekip je nèf yo, ebyen pa genyen pèsòn k ap kapab apwoche bò kote Varreux. Epi nan fen, vòys la ou pral tande Ti Junior k ap di n ap tann. Sa vle di n ap tann se yon sòt de negosyasyon ki pral fèt. Sa te pwouve ke tou senpleman tout moun te konprann sa k te pase a. Men se te dènye fwa tou ti Jinyò t ap pran lapawòl, yon premyè e yon dènyè fwa tou paske misye pa yon nèg ki te konn pale. Men, hum! Di tèt ou ke gen anpil moun k ap priye, konsa tou gen anpil moun k ap limen balèn, annatandan ke lapolis poko fè travay li, ebyen, Bondje Oubyen lè zanj de rekour yo kapab aji pou pèp ayisyen an. An n tande. Map salye tout pèp ayisyen an nan non Jenèf an fanmi e alye mwen youn mwen tout, tout militan konsekan yo, moun ki pap vann li pèp la. Ki konprann sa nap fè a. E anplis, m vle tout jounalis ki konprann vrè sans batay la, reyalite batay la. Dayè nou pa vin fon batay kont pèp, nou vin batay ak pèp paske nou se pitit sòrèt, nou fè pami pèp la, nou se pitit pèp la. M vle nou konnen Jenèf an fanmi a li, pa gen ni ti Pyè, ni ti Jak, ni Pòl, ni Andre ki bòs nou. E nou menm nan Jenèf ki bòs tèt nou. E nou rezoud pwoblèm kiyè nou pou moun kap di Ariel Henry ba nou kòb poun kraze mouvman pèp, Ariel Henry ba nou kòb poun debloke gaz. Sa vle di premye fwa nou te tande la rezon gen moun ki te di moun ap mouri lopital, moun te di moun ap soufri sou konsyans nou, nou te debloke gaz la sou pretèks ke nou pat vle pou yo di nou kap batay kont pèp la kap detwi pèp la paske yo bezwen al lopital yo paka jwenn oksijèn. Men nou vin wè nou pran yon kou pa konprann, yo di yo ba nou 40 milyon de goud ki se manti achi fo e fou sa a nou pran l kòm leson e sa pa preton sa pa repete ankò jounen jodi a paske nou aprann e gran timoun nou ye nou konprann vit e bè ok nan non jenè fanfan me ale yo banm feve pou m di pou m di popilasyon an dezòmè sa pa repete ankò Ariel Henry kòm ou pi gran pase nou gen laj w ap tranble swa w tonbe sou baton an Ou byen ou mache dwat. Dayè gaz la pap soti, wap touye nou tout, nou pi jèn ke ou, nou gen jisans ke ou, nou gen plan ke ou, nou gen teknik ke ou, dayè ou pa fè pou wap batay, nou gen plan batay, nap batay jiskobou avè ou. E sa m di w. Apre sa, m vle w polisye yo konnen. Mesye polisye yo, frè m yo, pitit geto menm jan avè m, m pa kwè gen yon milat nan polis la. Sa vle di, si pa yon milat nan polis la, sè ke djòb n ap fè a e djòb sal la. Mwen menm m te ka fè l, Iska te ka fè l, Babe te ka fè l, Wa te ka fè l. Sa vle di, Chènkazi te ka fè l, Machans te ka fè l, Jooma te ka fè l, menm jan Ezekyèl tou, ki t ap fè l avè nou, nou mete l kote l ye a. Mesye, dezòmè, m vle nou konprann nou, resezi nou, rejwenn Jenèf nan batay n ap fè a. Mesye, lè yo voye nou vin Vin anba bat yo vre nou vin mouri non pae kle lamò moun pa nan men nou men pa vin afronte danje sa ap voye nou anla wè se pou gaz la tan pou waye l ta konnen l ap voye nou vin fè erè pou vin dèyè pran gaz anba n ap pito sote gaz la nan ling li a tout moun pèdi epi ae la ap fon lòt kote pou l met gaz la enposib se pou bò kote nou sa vle di mesye men sa m vle n konnen nou pral al ekstrèm la Pèp la, yo te met nan tèt li, e kòb nou te pran n vann lit la. Nou pa gen anyen n ap vann nan lit pèp la paske nou rezoud pwoblèm kiyè nou deja. Jenèf pa gen pwoblèm manje. Nou gen pwoblèm pou popilasyon k ap soufri e pitit pèp la nou ye. Ke n sove ak pèp la oubyen n echwe ak pèp la. E kon sa l ye. Sa vle di mesye, afè moun ap di wa, babe, ti jinyò nan diskisyon, bon, tou dènyeman la, Iska bon kòm yo pa met iska yo ka di men lòt seman yo va di tout moun sa pa sa pa revende dwa nou sa pa regade nou e pa sa ki enpòtan lesansyèl la n ap fè goumen jiskobou nou vle polisye yo pran ak gade pou wè se pa devan y ap mete nou ay lavwadipèp se lavwadidye e nou k ap pran l mesye polisye yo dayè nou pa vrèman polisye nou menm. N ap goumen kont yon sistèm, yon pakèt vye boujwa k ap souse manmèl kou ap tande mwen m a babe avè wa mezanmi wa an m santi m raz la ka mwen ka wa m file m al chita m bay blan m bwè de twa bè epi m manje tonmtonm mwen m enjoy mwen a wa babe menm jan n ap manje ti frita nou ansanm kou ala m al kite boujwa santi pou wi k fin rich la fanmi wayal menm pitit wayal m ka manje m bay Kounya la apre pil gwo mwen pil sakrifis mwen fè pou m defann pitit mwen kounya la an mwen menm kounya m pral anfas frè m papa m zanmi m k ap mouri avè m nan menm bato kounya la e sa yo panse dezòmè sa yo panse apa sa yo echwe yo chire epi pa anyen soti de la nou gon grenn bagay n ap fè popilasyon an kanpe dèyè barikad nou moute barikad nou pi wo epi moun andeyò nou moun pwovens yo moun forèdèpen yo espesyalman nou menm Forè dèpen yo moun tchòtch yo gade kite fon poze bay yon ti souf ti machann anba lavil yo m di nou sa m di nou sa ankò m pa p repete l debrè m di nou fon ret lakay nou ret lakay nou a e lendi se vire ou plita pye a plòk aranje nou demen samdi a la pou n fè sa n ap fè a jiska dimanch lendi ret lakay nou kèkseswa pa pran lari menm moto pa p ka pase anba lavil la alevwa Pou n ta vin yon bouwèt 4 wou, yon bouwèt 2 wou ki ta pot machandiz sou li. Tout machann, ni machann andeyò, ni ti machann anba lavil, ret lakay nou. Dezòmè, mwen di nou sa, nou konn vwa sa deja e ti Jinyò Lasalin. Nou konnen m pa pale anpil. E m pa pale nan lib. Tout moun ret lakay nou, Jiska nouvèl lòd, Lendi se ve, peye a plon, moute barikad nou pi wo, e nou menm nan Jenèf la, depi kote Jenèf yo, fonksyonè yo, ni alye yo, Jenèf fanfon men alye manyen youn manyen tout, gade, pa gen moun k ap ka kole menm, tout moun jwenn, gade, n ap bay anwo, n ap bay anba, jiska se Ariel deside pou l di, bon, li pa ka fè peyi a tout twò sa, twòp moun, kòm manyen l kòmanse voye touye, li voye touye l wè l pa resi, ke l ale. Epi e janm di nou, Jovenel ki te al nan eleksyon, li wè sa ki te rive Jovenel. Ale vwa pou Ariel, on tout ki mete l la. Dayè nou pa pitit blan, nou pa tchoul blan. Nou se Ayisyen. N ap goumen jan Desalin te kòmanse batay la. Kwak yo te ba l kou nan do, yo te touye l pou revolisyon pèp la. Nou menm nou se Jenèf, epi on sèl moun y ap vini pou yo touye pou yo bon. Fò yo ta touye nou tout Jenèf la, e alye yo anpil, yo pa p ka touye nou tout. Sa vle di fòk nou resi a pèp la. Dezòmè, Manyen tout jenè fanfan men ale epi bo baw bwa kale nap delivre pèp la fwa sa pa gen gaz kap soti tanpwaye sou tanw doum gaz anba nap pito sote barye a epi nap tann repons yo. Nap fini avèk enfòmasyon sila a pou n di ke arestasyon lòm dafè Joel Khawly arete pou detansyon darm de guerre. Yo arete òmdafè ayisyen Joel Caroline nan lannuit vandredi 25 novanm 2022 an nan Jakmèl. Genyen 2 fizi daso yo jwenn nan kad yon pèkizisyon lakay li. Nou sòm le 25 novanm 2022, ajan brigad lit kont trafik stipefyan, BLTS, depi nèg sa yo vin lakay ou, konnen gon kesyon dwòg ki dan lè a. Yo pwosede nan lannwit vandredi 25 novanm 2022 an ak arestasyon òm dafè Joel Khawly nan komin Jakmèl, departeman di Sidès nan kad yon pèkizisyon lakay li. Ajan BLTS yo t ap chache dwòg e yo jwenn 2 fizi gwo kalibre. Aprè arestasyon li, Joel Khawly transfere nan direksyon santral polis jidisyè poursuit legal. N ap raple pandan tout aprèmidi jedi 24 novanm 2022 an, enfòmasyon te fè kwè gen yon kagezon dwòg ki te debake nan komin Marigo nan Jakmèl. Lè yon nèg tankou Morvan tande enfòmasyon sila a, li kontan anpil. Poukisa l kontan? Paske antre Morvan e Edo Zeni, fò n di ke gen yon marmit ki ap bouyi la depi kèk tan. Mamit la ap bouyi, l kontinye ap bouyi. Anpil fwa gen youn ki voye pik bay lòt, anpil fwa gen lòt ki reponn. Tanzantan gon ti animozite antre lè de a distans. Men m panse ke apre arestasyon sila a, Morvan li menm kouri vit monte e fè yon videyo pou dire ke m te konn pale non, men sa k rive jounen jodi a.